Medam, mesye, bonjou, bonswa, yon lòt fwa ankò n ap di w byenvini sou platfòm pa w la ki rele ODIT pou yon nouvèl emisyon. Ebyen, Lamò San Jou apèn di Rest in Peace avèk Yonyon. Èske sa vle di Yonyon mouri? rete la. Eske rimè k ap kouri deyò a di Yonyon pa egziste ankò, eske nou ka fè l konfyans? Rete la. Poukisa Lamò 100 jou di pou Yonyon repoze an pè? Hum! Ou pa ta renmen konnen? Rete la. Poukisa malgre tou Lanmò san jou ap defann kriminèl Yonyon. Alòske Yonyon li menm, plizyè fwa li mande tèt Lanmò san jou. Hum! E sa k fè fòs odit? Rete la, nou gen detay pou ou. Ou pa ta renmen konnen poukisa? Yon yon se yon mal nesesè pou Lamò 100 jou. Malgre Lamò 100 jou konnen yon yon pa vle wè l, men l pa vle yon epeng pike yon yon. Ban m ba w ti kal. Ou wè, yonn nan rezon yo se paske tout gwo kontak yo, se yon yon ki genyen yo. Malgre w wè yon yon nan prizon, se yon yon ki fè kòmand ba l pou 400 mawozo. Kòman w a vle pou Lamò 100 jou li menm? Li gen pwoblèm avèk Yonyon. Malgre tou, l ap toujou defann Yonyon paske baz la pou l egziste fò l gen katouch. E grenn moun ki ka fè yo jwenn katouch la, li nan prizon l rele Yonyon. Ebyen kounye a, si Yonyon mouri, tout pon koupe. Lamò 100 jou pa p janm vle Yonyon mouri. M gen anpil detay wi sou kesyon rimè kap di Yonyon mouri a. Men avan an nou tande vwa Iza a non. Lamò 100 jou e pale anpil. Li bay anpil defi men ladan li di ke Yonyon repoze anpè. Nap tounen pou tout detay. Yo le mond m salye nou. Lamò 100 jou pa gen jobra kiyèt pa pè pa pè. Ariel Henry komisè gouvènman pòtoprens la. Komisè gouvènman Kwadèboukè a, minis la, DG lapolis la. Mesye m okouran. M gon gwo otorite t sot rele m la, nèg y ap fè kominyezon pou yo tiye yon nan prizon an. Nèg y ap fè gwo kominyezon pou yo tiye nan yon nan prizon an. Mesye m ap di nou sa klè, si nou pa ka touye, si nou pa ka kraze baz la, nou pa ka kraze tout alye m genyen yo, Nou pa ka tiye nou. Pase yon gentan nan men nou. E manje misye pa manje pase misye tèlman pè. Manman misye ap kriye agoch a dwat tout moun misye gentan pè. M pa wè pwoblèm pou nou tiye misye. Men lè nou fin tiye misye m ap tiye pi pre ke 4 milyon moun. Pa gen afè m ap soti pou m tiye yon grenn moun. Chak jou m ap tiye yon moun. Depi bal, zam rejiste, manchèt rejiste. Tout bagay ki rap ki gen rapò a tiye moun rejiste e konsa map tiye moun. Afè bagay m tande nap pale de Max Sony jounalis yo m pa konn bagay de Max Sony. Max Sony son gran nèg li ye, Max Sony yon milyonè li ye, Max Sony gen kòb li lal bwè sendomeng pareil nou menm nou pa nan afè a Max Sony. Nou bay sendomeng Max Sony pral pran plezi l. Nou menm nou frape nou plenn nan. Lasalin, ki te fè masak Bèlè, ki te fè masak Bitbwaye, ki te fè masak avèk kòmandan Bled, Matin Moyiz. Kòmandan Bled t ap kondi machin pou li e nèg sa yo te ranfòse chen mechan ki vin fè masak la. Men se jounalis yo non Bilye? Lè pèp la leve dèyè Jovenel a manifestasyon, chen mechan pa dakò manifestasyon an kwadèmisyon, se pè Lebren ki te tire ki te koz manifestasyon an pase, ki te fè masak sou pè Lebren ki te koz manifestasyon an pase. Gen pa pile. nan plenn nan. Lè chen an pa t ka fè nou pase, se pè Lebre te repouse chen an ki te fè manifestasyon an pase. Chak fwa e konsa, chak fwa e konsa. Se poutèt sa, yo twouve pè Lebre twò raz ki fè nèg yo ansasinen moun nan Bitbwaye, nan Kwadèmisyon, yo te ba chen an zòn nan. Ariel Henry. Sa t fè nou dou sa e paske lè aksyon an te pase ou pat la. DG a, Lè aksyon an pase ou pat la kounya yo ki la. Pa gen pwoblèm pou lapolis vire nan zòn nan. Pa gen pwoblèm pou lapolis vin Bitbwa e fò l kanpe nan mitan pou l met lapè. Jouskase pou pèp la retounen lakay li. Men depi lapolis vini w ap met chen anndan cha. W ap met tout lòt nèg yo anndan cha. wap tire sou nèg pa nou yo, wap ba nèg pa nou yo gaz, ou pa janm atake lòt bò nèg pa chen yo? Mesye m di nou sa, depi lapolis antre bib bwaye ankò, e sou nèg nou yo ap tire, m pa gen pwoblèm pou lapolis antre bib bwaye, wap kanpe nan mitan, m pa gen pwoblèm, pou lapè fèt m pa gen pwoblèm, depi se sou nèg pa m yo wap tire sèlman, tout alye yo, tout tèt baz mwen yo, depi lapolis antre nan bit bwaye. Depi se tèt baz ki gen apatyen, depi se bagay ki gen apatyen a leta, n ap fèmen tout. N ap boule tout, n ap fèmen tout. Ou konprann? N ap fè masak sou yo. E se m tande n ap fè gwo kominezon pou nou tiye yon, mare pwoblèm pou nou tiye yon sèl, yon nan men nou tiye yon. Non men tiyeyon fay lach liye bann masisi sèl yon nan men nou tiyeyon yon pral gen 8 an prizon 4 mwa poul gen poul gen 8 an prizon lè 400 mawozo fonbe fonde an 2018 yon pa konn anyen nan 400 mawozo bon yon yon okontrè kap rele nou kap di mesye lèl te la e sosyal li te konn fè pa gen bagay sa li pat konn fè bagay sa yo nan baz li jounen jodia e nou menm ki antre a bagay sa a nou jou kounya si nou antre ladann e lapolis. Kote nou ye la yon paka di non e nou granmoun nou chèf frèl nou yon paka jere tèt nou pou nou yon paka jere vi nou pou nou yon ka pale avè nou nou jis tandel pase li te la nou wè e bagay sosyal li tap regle yon nèg ki fèt tou byen manman n etazini papal etazini tout fanmi n etazini wi yon nèg ki leve tou byen l ye wi ou konprann yon pral lekòl e sou machin li lal lekòl wi mesye. Potko menm gen bagay bandi nan zòn nan non. Sofke nan bagay politik, mesye sa fè mwayi nan politik wi mesye. Renel Senatus te vle pou Yonyon mache avèl li pa vle Si enfòmasyon an e nan lari a lage m paka pran ale jè mesye. Gwo kominezon k fèt la. Sak fè m paka pran sa lejè. Gon voz kap sikile yo tande yon mouri, yon lopital san fontyè, yon pran plizyè bal, yon nan lari, yon pa nan lari, yon nan prizon. Kouman l pran bal sa? Nèg a anndan selil li pran bal. Tout moun kap kap voye vòz yon pran bal yon yo yap fè tèt cho m di yon yon an pa gan yon la bon yon nan prizon e kounya yon otorite rele m si nèg yo gen pou tiye l yo poko tiye l e sa m di yo si a si ariel anri gen pou tiye l yo po tiye l. Si Frantz Elbe gen pou touyel yo poko touyel, si komisè gen gouvènman an gen poul touyel li poko touyel, si minit jistis la gen poul touyel li poko touyel, si DAP a gen poul touyel li poko touyel. Ou konprann? Si direktè lapolis sa gen poul touyel li poko touyel, men pandan map pale avè nou la m fè tout moun an konfesyon la. Ou konprann? Moun kap fè vòz yo konn poukisa yo fèl. Epi yo ka met la twoublaj. Yap pale paul maksoni m tandew wi poutèt ya rete maksoni la polis ap di gèt bit bwaye nap di gèt la polis tout moun ki kite zòn nan kal kouche klèsin devan bin devan bim lan sin bezyen retounen lakay nou koumanse fè revolisyon de la polis pou nou tounen lakay nou. Tout moun ap ret an silans lakay nou. Mwen pa an afè a lapolis mesye. Lapolis bezyen lapè. Pase ba yon leta wi mesye. Kouman chè fè di lap sipòte leta. Yon nèg a zam ilegal lap sipòte leta. Kijan? Jan gen lontan leta ap sipòte l mesye. Martine Moise ap sipòte chen an Ariel Henry wap sipòte chen mechan Frantz Elbe wap sipòte chen mechan e konsa bagay la ye mesye depi la polis antre bout bwa ye e e e e dan bouda nèg mwen yo antre e bal ak gaz Yap sipòte, yap tire sou nèg nou yo, depi e bagay ki revyen a leta map boule tout. Tout chèf baz yo nèt, tout alyem yo an jeneralman, kòm m se bawon plèn nan, mo dòd la pase. Depi lapolis antre bit bwaye, map boule tout bagay leta. Tout bagay ki apatyen a leta map boule tout. Mesye nou yon nan men nou poul tiye yon nan men nou pou nou tiyel m kitel nan men nou kòm nap fè kominezon pou nou tiye yon yon otorite relem gwo gwo reyinyon ki fèt pou yo tiye yon manman yon yon papa yon yon mare yon non pi sere fanmi yon yon mare yon non pi sere e lamò se joul la li poko mouri. Pou nou tiye yo fò nou tiye fò nou kraze kaz 400 mawozo fò nou fò nou kraze tout alye yo fò nou tiye tout alye yo mesye pa bilye lè nou tiye misye m pa gen pwoblèm pou nou tiye misye ou wè nou menm Lèm leve chak jou map tiye 4 milyon moun pou nou mesye Map tiye 4 mil moun pou nou 4 milyon moun pou nou Map antre anndan faktori anndan kamyonèt anndan legliz elèv lekòl map tiye tout pou nou mesye Map gade poum wè yon sèl grenn yonyon nou mèt nou mèt touyel mwen mgaranti nou sa nap jwenn dèyèl Pou moun pa mouri nan peyi a fòk pa gen bal fòk pa gen zam Fòk pa gen manchèt, fòk pa gen kouto, fòk pa gen baton, fòk pa gen wòch. Tout nèg ki nan prizon yo gen gwo konminyezon ki fèt nan prizon an. Yo aranje w. Gen gwo konminyezon k fèt. M pa kwè mesye, nèg la nan men leta l sou kont lajistis pou konplo a fèt pou yo tiye l. Yeah! Pase otorite a di m se konfime. M di bon, m pa ka pran sa lejè mesye. Nèg yo gen pou yo tiye yo. E yo ka pran poz yo vin fè fouy. Yo vide poud sou ou. Nèg yo ka ba w prazon nan manje. Nèg yo ka met prazon nan dlo w. Nèg yo ka ba w piki. Ou konprann? Paske mwen menm yon m gentan pa mete sra sou ou. Ou mèt mouri. Ale kote ou pral la. Ke nanm ou al repoze anpè. Fomi a pot nouvèl ba ou. Tout etan nou la, chak jou nap tiye moun sou konsyans yo. Ou mèt ale kote ou ye ak ke nanm ou repoze anpè, chak jou nap tiye moun. Paske yo gentan konnen kiyès ki nou menm, kiyès ki Lamò 7 jou, kiyès ki 400 mawozo. Ou konprann? Yo gentan konnen kiyès ki nou menm. Nèg yo al fè kominyezon ke yon otorite a relem li dim nèg yo fè Konminezon pral tiye yon mnde kouwè pandan nèga nan men leta pou ta tiyel li di me konfime anben mesye kòm se yon nan men nou nou vle bat chen antann mèt li pwobabman chak jou map ba nou 4 mil mò nan mouda nou. E nou konnen mwit la monsan jou a. Nou mèt a fokay 52 paj nan m jwenn san pou nou bat manti a. Nou konnen m wi mesye. Nou konnen m. Bon, yon yon pito k ap di lè l te la e sosyal li te konn fè kòman kòman kòman kòman kòman. Li lè w te la, Bon pa la kounya se lamò san jou di se li dat kòman mesye anben kòm nou vle wè kote syèl ap pase pou tè kote tè ap pase pou syèl on nou wè mesye on nou wè nou mèt bat chen an epi tann mèt li m pral moutre nou kiyès ki bawon an.